Li mete m deyò, m te fè yon aksidan. Pandan m fè yon aksidan, li te di l pa p okipe m. Se yon tantan mwen ki te okipe m. Pandan ke m rive Dajabon la, m jwenn kèk ti travay, m jwenn kèk ti bourad nan mason bahay. Men mayèt la toujou renmen konpòtman m, jan m travay. Avrèdi, m pa yon nèg ki pè travay. Li apresye m anpil. Men, gen de moun, li ka panse lè w ap travay nan yon lòt kote, se kòb w ap touche konsa. Epi vle pou m fè lèdmi avè tantann nan. Tandiske, m fè nenpòt ke 6 mwa konsa. 6 mwa èdmi, lajan lopital pa li, lajan dlo pa li, lajan rad pa li, e menm lakay li m pa te ye. E tantann mwen, grann mwen, kouzin mwen. Kouzin mwen an rele Snaïka Isard. Da Jérôme Frantz li. E Da Jérôme Frantz di. Lisiada Jerome Lenprevu va Ok, se a ki laj manman w mete w deyò? Bon, manman m mete m deyò a 16 an. Sak fè m ka di a 16 an, m poko fin konpli 17 an. Manman m mete m deyò 13 novanm nan la, li mete m deyò. 13 novanm nan, li mete m deyò, m pran wout bwa, m pase mizè imajine w. Gen men m, gen pye m, jen m pete ak zanbout. Gen koulèv, gen pye, gen y pete ak zangoub, men ni. Imajine w pou fè 7 jou nan bwa, ou va reyisi. 7 jou nan bwa san manje, san bwè, gen de fwa panyòl ki konn pran konpasyon an nou, ap di nou men ki wout pou nou fè, ban nou kèk grenn diri. Ou wè sa m di w la? Nan ki zòn ou soti Ayiti an? La Wanament la menm, la Site Lalimyè. Site Lalimyè, èske ou ka bay non manman w? Manman m se Da Jerome Loucy. Nimewo telefòn li se 39 36 28 26. Pandan w vini la èske w pa eseye tounen lakay li ankò? Bon. M pa eseye non men m ekri moun tankou pwòp moun fanmi l ki rete menm kote ansanm avè l. Lè m ekri yo, yo di m li toujou ap pale anpil, di l ap rayi frè m, vye bagay, maji. M konnen paran jan paran ye. Kote papa w? Bon papanm sendomeng santiago li kapital maèt konstriksyon men papam se nèg pilat. Eske ou pat eseye rantre an kontak ansanm avèl depi avan ou te antre a pou te antre menm bagay telefòn men li tap enpòtan sim te jwenn m konnen m ka jwenn kontak li wi men se telefòn m ta pran yon telefòn m ta jwenn m ta ekril pou l ta dim ki kotem ye pou l voye sa jwenn menm sim poko legal. E maèt li ye, menm lè m lòtbò a m t ap panse nan kò m paske se sèl mwen menm li gen, m te toujou ap mande manman m pou l pran m nan men l, manman m pa dakò. Si akoz mwen la a m vin nan mizè, e paske peyi m pa gen yon bon gouvènman. Si peyi m nan te gen yon bon gouvènman, èske yon paran ta pral ka fè sa? Èske m t ap rive nan lari a konsa? Èske gen anpil ti jèn ki ta pral pran fil fè, rak bwa, rantre nan baraj panyòl? Menm bal ou ka pwan. Ou ka pwan bal pou sa. Ay chache travay. Se nan ki zòn yo depòte w la? Nan ki zòn? Bon, ou wè m rive kapital. Se kapital yo depòte w? Wi, kapital. M fè 4 jou, m fè 7 jou nan bwa. San anyen. Si m di nou bay, bay, bay pou m pa te di nou. Men. Fòm oblije di mwen menm. Nou rive nan yon jaden yon pawòl, grenn mayi chèch ak e grenadya nou jwenn. Nou manje yo konsa. Nou manje yo konsa. Bon nèg menm ki fè melanj grenadya ak e mayi chèch la. Men chans pou nou, nou te mache ak e alimèt. Sa vle di, gen nèg ki te fimen nan nou. Men pase ale kite nou. Nan wout la. Lale kite nou. Men. Lale. Ak rezon paske nou pot ko bal kob. Ok eske ou ta renmen tounen lakay paran ou? Tounen lakay paran e te ka enpòtan wi men paran son moun ki pardon moun nan map di la manman ou. Ki mesaj ou ta renmen voye bay manman ou paske li pral tande w la li pral gade w. Bon manman m da Jérôme nou si sa m ka di w pa dekouraje ak lòt 3 timoun ki nan menm ou m pa ta swete pou w ta fè yo sa tou menm si w gen 4 timoun ak 4 papa vre se vre men fò w konnen yo chak la diferan w ap toujou jwenn yon papa ki pi mal ke lòt w ap toujou jwenn yon pitit ki pi mal ke lòt w ap toujou jwenn yon pitit ki p ap dakò pou l fè lèdmi pou ki pou fè vye bagay pou aktyèlman la m te fè yon mizik konsa men mizik la m pat fèl nan stydio sa vle di m te chaje yon aplikasyon m chache yon bit tris konsa Pou ki rezon w te fè mizik lan? M jis fèl e pou manman m ki mete m deyò e m voye l ba l Èske w ka chante l la pou nou? Mizik la, m pa ba w manti, e a mizik ki fèt alekri. Mizik sou memwa. Pandan bit la ap pase, m pase l yon premye fwa deja, epi m vin pase l yon dezyèm fwa, m ap kole mo, kole mo, kole mo. Apre sa, lè m vin wè rive yon kote m wè l bon, m vin rantre sou li. Èske w pa sonje kenn. Tit mizik la? Tit mizik la e se Douby mizik sa se pou manmanm ki metel deyò cheke sou YouTube kounya nap jwenn li men kont lan an nou di li pa yon kont bagay li ye moun nan pa gen kont nan yon telefòn zanmim lagel. Ok e kounya la kisa w deside fè wap retounen an Repiblik Dominikèn oubyen wap still rete nan peyi w Ayiti? Ayiti pa gen travay ditou. E nan laj m ye la, m pa ta vle al fè vye zak pou non m ap site. Paske m se yon nèg ki gen anpil vizyon. Ok. Lè m di w anpil vizyon. Se travay ou bezwen. Wi. M ta renmen gen anpil domèn nan tèt mwen. Sa vle di gen de bagay m pa ta vle pou non m ap site ladan. Si m te vle pou non m t ap site nan bagay, gen anpil bagay non m t ap site. M di non, m pa asèpte fon bagay, m pa p fè l. Pase mwen se Ayisyen m ye, si m pa asèpte fon bagay la, m ka fè l la m fin hay la. Ou menm menm wè rele polis sou mwen. Sa gon se ou k fin fòse m pou m pran l. Sa gon semèn oubyen yon mwa depi l te di w sa? Wè, m nan 4 mwa depi m anvi. 4 mwa. Li pa konn anyen de mwen. Malgre m ap eseye ekri tankou an lòt se zanmi m k ap ekri l wi. Jis tankou li ka vin yon akò ansanm avè m. Bon la m p ap ba w manti. Manman m fè m kite lekòl nan ti jèm ane. M lekòl a 10 zò. Men m apre gen 18 an. M ta pral fè sizyèm ane. Si te gen yon leta, èske ou panse sa t ap rive? Èske w t ap swete retounen lekòl ankò? Wi, m t ap swete retounen lekòl men, swete retounen lekòl la m pa ta vle pou m al banm pwoblèm paske gen anpil moun ki di m konsa, manman m di konsa l apral pran mwen nan travay. Men m pa kyè de sa. Gen moun k ap di m rele papa m di sa, si m rele papa m di sa s on pwoblèm. Pwoblèm l ap ye pou li. Si ta gon moun ki vle ede w pou tounen lekòl, èske w ap asepte pou w tounen lekòl? Wi. Imajine w pou w kite lekòl nan sizyèm ane. Ki papye w ap gen nan peyi sa? Ki valè w ap gen nan peyi sa? Men w di fò w tounen Sendomeng ankò. Sa vle di si moun nan pral ede w? Si moun nan ap ede m, m pa p tounen ankò. Si m jwenn kèk Ed, M ap tounen ankò. Pase mwen m deja enskri nan enstitisyon Filadèlfi nan Pastè Osni, nan Vilaj Jan Mari la. M deja enskri e kòb m pa gen tankou pou m peye lekòl la, pou m achte kèk bagay nan chak jou la. Sa vle di, m lage m nan Repiblik Dominikèn pou m wè sa m ka fè kèk viv paske Repiblik Dominikèn gen kèk bon travay, ou wè sa m di w la, menm si yo pa peye a bon pri wi. Men w jen pou w ka manje, achte kèk bagay. Pandan w rive a. Voyaj sa yo bon mwa sou mwen. Bon mwa. De sa yo, bon mwa. Bon mwa, rad sa yo gen sou mwen. Yon kote m rive, m pa ba w manti, yon pawòl m mande yon bòs. Èske manman w pa gen sè isi a la? Wi, gen sè isi a la. Poukisa w pa eseye ale kote sè manman w yo pou eksplike l nan ki sitiyasyon w ye? Tout moun konnen sa. Tout sè, tout fanmi, tout fanmi entèl konnen. Ni sa k aletranje, ni sa k Ayiti. Men, genyen yon kouzen m ki konnen kote m ye. Men tankou si m ta va di non kouzen an, manman m ka fè yo arete m. Paske, menm jou swa yo mete m deyò a, fanmi l ta pral pran m. Li pa dakò. Li di l ap pral mete yo nan prizon. E mwen tou m te eseye pase nan radyo a lè yo mete m deyò a, radyo te gentan fèmen. a 9 è di swa. Bon, poukisa ou pa eseye pase nan yon pòs polis? Ou di ou poko gen 18 an. Nan yon pòs polis? Bon, pòs polis la t ap enpòtan, byen se vre. Men, pòs polis la enpòtan, ou konnen tout chèf se magouyè. Tout chèf se magouyè. Paske m te rele nan leta deja. Lè sa m te gen 8 an. M te soti Pilat Lakay grann mwen. Lè m soti, moun yo di konsa, A, fè Manmou retounen. Fè Manmou voye w Pilat. Lè m di Manman, m ap ale Pilat wi. Li t ap travay nan Le Refuge, nan Joujou, nan Daniel. Lè w soti sou gran ri a la, nan Le Refuge. Ban m yon sèl kalòt la. Menm kote a, gen yon tonton m ki te ban m 100 goud. Yon tonton m ki rele Bèna, aktyèlman l al Chili. Men kfou ap mande pou mwen. M tou ale nan komisarya m al depoze plent pou li a nan pas anba pas anba chèf bèy gen malgre m poko gen laj pou sa wi pas anba pas anba chèf bèy gen chèf bèy gen non Ki dènye mesaj ou ta renmen voye bay otorite k ap gade w k ap tande w? Otorite k ap gade m yo, paran yo, sitou pou paran gouvènman yo, m ta renmen kontijan, menm si nou pa ka chanje peyi a san pou san, menm omwen a 20 pou san, a 50 pou san, nou ka eseye chanje peyi a. Paran yo tou kenbe timoun yo di, paske gen timoun ki pa vle pou wè lè y fè lèdmi a ke menm yon vwazinaj pou yo, yon vwazinaj ki sove di, alevwa se pwòp tantan mwen ki sove m. Ou vle vin fè lènmi pou ou. Kòman m pral ka fè sa? Kòman m pral santi m? E nan menm zòn nan? Kòman m pral santi m? E m konn gen tèt fè mal, m anndan lakay manman m. Manman m pa konyen mwen non. M konn m te a 8 jou a maloje. M t antann nan ki soti lòtbò. Men mwen m son moun ki sèvyab. Kavya, keyi sitwon, keyi kafe. Ok. Eben ou rive an Ayiti, Ayiti se peyi ou, eske wap retounen ilegal oubyen eske wap rete Ayiti? M te vle tounen lakay mwen. Pandan m te vle tounen lakay mwen an, m pa gen kòb. Kòm m te ka gen kòb nan menm, yo pa gentan kite bay mwen kòb nan. Paske depi yo konn. Ki mesaj ou ta renmen voye bay otorite k ap gade w, ap tande w yo? Mesaj m ta renmen voye pou yo se, m ta renmen menm kote avè yo, m ta pale avè yo mwen menm. Non, ou ka toujou, kòm ou pa ka menm kote avè yo, ou jwenn yon posiblite pou voye yon mesaj ba yo. M panse ou te ka pwofite moman sa.